Tvlakayhaiti.com Nou kontan avèk ou Jodi an se Samdi 19 Novanm 2022 E nou pote anpil enfòmasyon pou ou Men jis avan menm nou antre nan detay ak devlopman enfòmasyon yo E nap di yon gran mèsi avèk tout zanmi, konpatriyòt, e tout moun kap sipòte kanal sa e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a ebyen nou kontan antre lakay ou avèk respè avèk menm e misyon nou se kenbew enfòme sou sa kap pase nan peyi dayiti lakay nou manman nou cheri e nou renmenl anpil kèlkeswa sa kap pase ladan. Ebyen nap stil rete ayisyen pou lavi e pa gen anyen ki ka chanje sa e nap di bon debi weekend bon nou. Bon bon weekend a tout moun jodi an se samdi deja e nap diw si wap bwè pa kondwi e si wap kondwi tou pa bwè pou sila yo ki a letranje oubyen pou moun tou ki ayiti men ki petèt gon ti bout machin ebyen fè pridans e nou ap kontan sa. E paske nou pa ta vle anyen rive fanatik nou yo, zanmi konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo, nou renmen w anpil e se pou sa ke nou toujou renmen pote de konsèy k ap ede w paske sa fè pati de travay nou an. Enfòmasyon cho nou pote pou ou kòm dabitid, ebyen n ap di w ke batay ki genyen antre Krisla ak Tilapli Bagay yo dejenere e nan moman aktyèl nap pale la a e se gwo rèl kay makorèl lekòl sanseman pap ouvè ane a menm si nou wè e ministè de ledikasyon ap gazouye kòl men nou konnen pa gen anyen kap fonksyone paske avèk ensekirite ki genyen la a avèk sa bandi ap fè agoch adwat anwo kòm anba nan mitan sou kote Ebyen pa gen espwa pou afè lekòl e nou wè pouvwa a tou e Ariel Henry ki se premye minis e ki se minis enteryè e ki se prezidan an soudin ebyen nou wè pa gen volonte pou kesyon ensekirite a li menm li pran fen paske sinon ta ka gentan gen e plis bagay ki fèt deja pou mete bandi sa yo reflechi yon kote ou si yo pa ta mòtèlman blese. E se sa anpil moun ta renmen paske nèg yo bay anpil pwoblèm nan peyi a, nèg yo touye moun, yo kidnape, yo vòlò, yo vyole, yo asasine moun, bagay la grav. Eben nap diw ke batay sa ki li menm jodi an la prèske fini ak Ti Lapli paske misye pran anpil kou e nèg Kris yo, yo detèmine fòk yo retire lavi Ti Lapli nou konnen ki se lidè. E group gang gran ravin nan. Bon si se lik chèf se li ki antèt donk se li ki lidè a. Ebyen nap diw kris la ki li menm ap avanse a gran pa la sou ti lapli e gen divès blòk e donk e nan fyèf ti lapli ke nèg sa yo deja rekipere ebyen ti lapli nan moman nap pale la misye ak dlo nan zye paske gen anpil sòlda E donk e petèt se de bon grenn ki yo menm deja tonbe la a, e nèg Kris yo yo menm k ap fè e fèt, k ap selebre, e gato bwè epi chanpay koupe, antouka, bagay yo dejenere nan peyi Dayiti. Nou pral envite ou a gen plis detay, nou pral envite ou tande tou kèk odyo anndan menm videyo sa a ke nou pote pou ou, e TT a laparèy pral ban nou detay. Bonswa TT, kòman nou ye? Woww mon Dieu! Rete branche, m pral montre nou. M gen imaj pou nou, m gen son pou nou. Emisyon sa rele Ti koze ak Tete. Tande byen sa k pase a. Mentnan, ban m fè n tande sa k pase, e nou pap ka wè. Anba kabann nan m antre, Jezi, Jezi, Woy mon Dye, Woy mon Dye, Woy mon Dye, Woy mon Dye. Plizyè medya an liy ke m pa bezwen site paske m pa nan polemik, nèg yo ekri ke gon nèg ki tag mwen menm ki di m aktyèlman la a gon masak ti plas kazo gen 20 moun ki mouri sur le champ. Lè w fè sa se mechanste kanmèm. Paske kòm medya moun ap swiv e mesaj m di w. Fake news yo pataje plis ke vrè enfòmazyon yo. Omwens lè la te ekri l te di bon plizyè moun tonbe anba bal oubyen gwo masak men l pa bay chif. Nèg la di 20 moun mouri. Mezanmi bon ok pa egzanp gon yon demwazèl ki bi a yon nèg ki ozetazini lefèke l ret nan zòn nan l ap diskite a nèg lan. M pa konn si e paske li swete nèg la wete l kote l ye a. Men se pa manti pou bay, se verite pou bay. Paske lè w di m gon masak gen 20 moun ki mouri maten an, kòman pou 20 moun ta mouri maten epi pèsonn pa tande yon peta tire? Se pa le Sendespri? A mezanmi. Nou pa ka fè sa. Nou pa ka fè sa non. Kòm si pou 20 moun ta mouri nan yon zòn. Mesye. Se pa ti bagay li ye non, 20 moun mouri nan yon zòn. Se bagay tèt chaje, tout zòn nan t ap bloke nèt, moun ap vin fè konsta, lapolis etsetera, jij tout moun t ap vini. 20 moun mouri nan yon ti zòn tou prè a la a. Mesye an n pa fè sansasyon. An nou bay enfòmasyon pito. Lenfòmasyon se kwa? Pa gen plis ke. 3 granmoun ki mouri. Gon timoun yo aprann mwen ki mouri m mete antre parantèz, se paske yo di ke timoun sa a li te menm kote avèk dam kote yo ap di w Madan Dominik, efektivman e m pral eksplike n selon nèg mawon yo atè a kòman Madan Dominik fè tonbe anba bal. Nèg ki mouri a misye pa yon inosan, se lenfòmasyon. Ok Si ou ta pran misye pou inosan Se paske ou son nèg ki fèk vin nan zòn nan Misye rele Jojo Tout moun konnen Jojo kòm yon gwo bandi Misye pat janm inosan Misye te ekip nèg ki fè pati 2014-2015 ki pral chèche nèg Lasalin vin goumen anlè a anfas nèg Black Satan yo. Yo t ap goumen pou tèren kote Marco gen legliz kounya. Donk si w fèk vin Pòtoprens ou p ap konn sa m ap di a. Ou wè m sa a tè a wi. Demwazèl ou wè mwen menm se atè a m ye ok donk se enfòmasyon ke m bay. Son masè li fèk pase dil kiyès ki mouri al pa konnen ou wè sou blòf ou ye donk se TT ou vin tande pou TT ba w enfòmasyon ou konprann sa vle di ou pa gen enfòmasyon donk pa plede tire kòd lan kiyès ki mouri ou pa konnen. Komanl mouri ou pa konnen? Kiyès li ye ou pa konnen? Ou di wi gen masak 20 moun kot 20 moun nan ou paka prezantel? Mesye bagay yo anpil ok donk premye nèg ki mouri a misye rele Jojo Jojo son gwo bandi ke anpil moun konnen misye tap goumen anfas nèg Black Satan yo nèg sa yo tap goumen deja pou tèren kote Marco gen legliz kounya. E kounye a fò al chache konnen kòman misye mouri. Gen detay m gen dwa pa chwazi di pou pwoteje kèk bagay. Ki sa k pase? Enben, imaj ke n ap gade k ap toune ke moun yo di w masak lan, ki sa bagay lan ye, se ke. Le fè ke misye te anfas lòt bandi yo te gen antèn sou misye yo ap veye l, se yon bagay ki pase byen bonè. Li pot ko lè sa, se bagay ki pase byen bonè. Sa pase. Li pa t ta se bay bò m ka di dizon senkè, senkè trant yo. Poukisa se maten an sa fè skandal, se paske anpil moun se maten yo leve, yo jwenn moun yo. Paske depi gen tire, pa bliye zòn sa yo kounye a m di nou. Gen tire prèske tanzantan ladan yo. Prèske chak swa w tande gen tire nan zòn anlè ti plas Kazo, nan anndan Dèlma 33 etc. Pou rantre sou Fanyovil. Paske sitiyasyon an vin konplike e nèg Vitelòm yo ap tante tabli baz yo. Men atansyon, m di n ke nèg Black Satan yo t ap kòmande zòn Lamè frape nan Kanaran 70. Nèg izo yo kouri dèyè nèg sa yo, yo vin tabli katye jeneral yo anlè a kounye a. Moun ki nan zòn Vilam Beta, moun sa yo pa anpè. Fò n gen enfòmasyon, nou pa kab fè sa. Eben, ti eleman sa a, se misye ki rele Jojo ke n ap gade tonbe a, nan kwen an. Donk, misye anpil moun konnen l, misye pa t fin twò bon moun, depi lontan. Eben. Nèg yo vide bal, sa pase zòn katrè trant. Yep! E sa m di w gran jounen, li potko ta katrè trant pral senkè. Se lè sa sa pase. Ebyen tande non, ebyen yo vini yè, se pa maten an, presizyon. Pa gen ankenn moun ki mouri maten an ti plas Kazo. Se te yè. Se presizyon. Se yèswa sa pase. Donk yo tiye misye. Madanm saw wè yo ap di madam Dominique lan ta sanble se bèlmè misye e ou konn kòman l pral mouri se lè nèg yo fin rantre se pa kòmsi nan lari non yo antre lakay misye yo al tiye l se lè nèg yo fin tiye misye kounya madanm Dominique rele anmwee ou wè sak pase la kounya menm si w gen moun mou ou pa ka rele non. Menm si w mouri w pa ka rele E sa te rive wi sou plas Jeremi Eske n sonje ti jèn ki t ale Ki t ap mande bagay ou kwè bagay Ki t ap mande arestasyon Martine Moïse yon bagay konsa Misye ale epi l pa tounen ankò Epi misye nan zòn waf Jeremi yo l te rete Yo egzekite misye Yo pran li Madanm misye k anndan Li gen nouvèl la men l pa ka kriye Peyi a difisil anpil li frajil wi. Kraze donk m paka afiche yo sou ekran live la tap bloke otomatik tande byen eben m di n ke madam sa w wè t tonbe a se lè yo fin tire jojo pa bliye m di n jojo pat fin bon moun misye tap goumen anfas nèg blak satan yo ki donk misye te gen antèn sou li madam dominik ta sanble se bèlmè misye Lè yo tire jojo mis madam nan rele anmwe le fè ke l rele anmwe nèg yo tire l tou e antre parantèz ta sanble gon timoun ki t avè l ki mouri men m pa konfime timoun nan men ta sanble te gon timoun avè l tout mouri w ap wè gon lòt dye yon rasta ki atè a rasta misye te vin wè misye li te vin wè jojo yo tire misye tou. Sa vle di ke Jojo ak tout ekip li, nèg yo ap goumen anfas gang Black Satan an nan kan Akra a, nan tèren kote Marco fè legliz kounye a. E bagay ki date depi 2014, 2015. E kèlkeswa moun ki sòti nan zòn nan, yo sipoze konnen sa m ap pale a. Sinon, fèk vini. Ou fèk vini ou pa Ou fèk vini moun ou fèk vini Ou pa konn anyen Sa di avan n pote boure fò n chèche enfòmasyon Ou konprann Sa vle di ke Se sa Sa pase egzatteman wi se ti plas kafou sa pase Sa pase pi wo kafou yo rele kafou Robert la Se nan kafe pi wo kafou Robert la menm sa rive Anndan nan ti plas kazo Donk se dèyè jojo yo t ale. le fè ke bèlmè Jojo rele anmwe yo tirel tou e rasta ou wè nan video a se yo di son chofè moto misye te vin kot Jojo nèg yo tou egzekitel tou paske Jojo tap goumen anfas Black Satan yo relem Theriel Thelus ok si ou pat konn sa m tou di w sa tande sa ok Theriel Thelus ap goumen anfas gang Black Satan. Kounye a l poze kestyon monchè. Kounye a m pa konnen eske se nèg Vitelò oubyen nèg Black Satan paske yo di o nèg Vitelòm nan atansyon paske se vre Vitelòm ap chwazi ap chèche rantre nan zòn nan men pa bliye m di w ke nèg Black Satan yo nèg yo debake nan zòn nan sa fè la kèk jou nèg yo pran kontwòl zòn nan e m te di n sa depi avan yè se ke nan nèg sa yo kote yo t ap kòmande lotbò a nan zòn Lamèfrape nan Kanaran 70 kote genyen Bertho. Gen Black Satan alyas Mouche, gen Ismay, gen Piti, gen yon pakèt lòt ankò nèg sa yo kounye a yo ap frape anlè a. Donk zòn nèg yo vin kache anba a, nan anba vil Anbeta, donk se yon seri de zòn ki vin frajil. Donk zòn ti plas Kazo a kounye a li vin trè difisil. Pa gen blag nan sa. Ok? Sa vle di ke fò n chèche plis enfòmasyon avan n pote boure. Theriel Thelus, anndan vant foumi a. Koze wi. Imaj n ap gad sou ekran se bandi Krisla. ki anvayi lekòl Frè Wòk a Matisan 17. Nèg yo ap fete paske yo pran kontwòl Matisan 17 e m te di n sa. Nèg yo di ti mesye Krisla yo atè a e nèg yo atè a vre. Nèg yo pran kontwòl. Yes Pa gen pwoblèm Pa gen pwoblèm Ti mesye Kris la yo atè a Paske yo rive la Yo pran posesyon kolèj frè Wòk Kote yo Yo nan kolèj frè Wòk Kout bal Frè Wòk kache yo Frè Wòk la. Voilà. Ti mesye Krisla yo, yo debake, yo pran kontwòl Martissant 17. Sa di nèg yo ap pran teritwa. Hum! Peyi a gen pwoblèm wi fin gade yon bagay ki pase la la sosyete. Nèg yo ap pyafe paske la yo nan fyèf Ti Lapli. Kote m te lekòl wi, sa w ap gade la, se la m fè 2 segond ak filo. La a, kote w ap gade la a. Se la m fè 2 segond ak Filo. Jodi a se bandi k ap feraye ladan l. E ben ekoute, bon m montre nou ki sa k peyi Dayiti a. Nèg sa yo t ap pale la a, diskou a pral chanje. Bon chanje wi! Bon m fè n tande diskou a kounye a pandan n ap pale a. Pou ki sa? Paske nèg yo pran kou. Nèg yo pran kou. Ki kou t pran? Gade imaj sa m pral montre n la a. Men sa k ti koze a. Gade pou w wè. E nèg yo pran kou. Gwo kou wi. E pa ti kou wòwòt. Gade pou w wè sa k pase. Nèg sa te chèf ki te pran kontwòl kolèj frè Rock la. Misye te la l pa la ankò. Gade pou wè Eeh e misye te mache tou kòrèk Bon misye menm nan gè epil paspò nan men tout bagay Gade pou wè Mesye Men kalite zam ki nan men bandi krisla ap goumen Se pa ti zam non Gon polisye k di m zam sa li tire katouch 7 pwen 5 62 E pa ti bagay wogòt non t la a. Eben, zam sa a te nan men sòlda a. Nèg Ti Lapli yo, nèg Gran Ravin yo rive sou misye. Diskou a chanje. Nou wè nèg yo t ap fete, diskou a chanje. Kote nèg yo? A, nèg yo lave nou la. Wi, yo lave nèg yo. Yo lave nou la m tande menm. Sa k pase? Tout moun pèdi frè yo kla yo pwan zam nan nan men misye. Klè wi yo pran misye. Epa ti bagay ki pase la dèyè nou nèg yo diskou a chanje ebyen sak pase la sosyete ebyen imaj nap gade sou ekran se zam kite nan men bandi e krisla ke nèg ti lapli yo yo rekipere frè rock. epi yo pran zam sa te nan men misye e pa ti bagay wòwòt non map pale n la la sosyete ekoute chèf ki te gen zam sa nan men l lan se egzakteman li menm ou sot tande nèg yo site la Tarzan. Depi lè nèg yo di m Tazan, gon bagay ki atire atansyon m. Paske mwen menm lè m ap pale, se verite m ap chèche sou kèk bagay. Ki sa k pase? Tazan ke nèg yo pran zam sa nan men misye a, tande wi peyi a. Paske yè m te prezante non lis. se nèg kafou yo ye, nèg karavàn. Chak fwa ke gou gen goumen matisan, nèg sa yo soti kafou pou yo vin ede krisla batay. E sa k fè yè m te di n si lapolis pa t de mèch ak krisla yo t ap arete yon pakèt sòlda misye ki al pran swen nan lopital advantis di kinye an. Men malerezman, se wòch map voye nan lanmè. La polis gen gang lap pwoteje nan sans sa. Paske mwen menm m di n ke si la polis te serye yè, yo tap arete yon pakèt sòlda e pami yo Chouby. Misye te anndan lopital la, misye pran bal nan do. Misye, non misye pran bal nan pye l menm. Gon lòt sòlda e Krisla t pran yon bal nan do, map gade misyon Djed. Kèsa t fè choupli misye pat grav e nan pyel te pran bal la li gentan egzeyate depi yè aprè midi alòske menm kote depi menm kote l antre lopital la mwen alète m di lapolis pran responsabilite w men se krisla ou wè krisla paka rive sou li nenpòt kòman sòlda li yo konprann yo pwoteje lapolis pa touche nèg sa yo e menm yo menm nan m di w depi yon nèg kafou li melanje ak krisla l fonn ak krisla son peyi difisil ebyen towo sa k te gen zam sa nan men l lan ki rele tazan nan. Misye nan baz kris la. Aloske misye toujou ak kami nan chavès. Misye mouri. Nèg yo filange misye ak kout manchèt. Misye se timoun kafou la liye nan kot plaj 16 sou ray kot plaj 16 sou ray la nan kafou. Se la a misye soti atè a kafou kot plaj 16 timoun kafou tazan ye. Enben misye al pote al bay ranfò ak krisla misye tonbe. Misye tonbe. Sa vle di ke misye te tèlman kòmanse ap pran dimansyon misye te vle enstale. Misye te vle vin enstale l korèkteman kòm chèf gang nan zòn nan sou wout ray. Nèg karavàn yo pa t aksepte sa, men yo te fè yon BA kanmenm. Paske ou konnen se pa kaka gen plizyè chèf nan kanton an. Ou wè ti Peter k ap bat kò l la, m di w misye wè Peter se POG. POG, Peter Original General, pa ka gen plizyè jeneral nan kanton an. Sa vle di ke misye se bon zanmi Kami. ak yon lòt ki rele Peter Overdose ebyen nèg yo sakaje misye ak kout bal. Bagay yo anpil. Bagay yo anpil wi. Sa di la ni Peter Overdose ni bout tiga tout nèg sa yo. Kè ap sote. Sa vle di ki sa an konklizyon? Batay nan rantre Sid kapital la pa pap kanpe. Misye tonbe hein? Misye tonbe. Misye mortèlman blese. E la popo t gen frèz sa. E misye tonbe. M di w zam ou wè t nan men misye a, se pa ti bagay li ye. E son pwisan chèf gang ki tonbe la. Tazan. Gade zam ki nan men misye. Podyab la popo. Wè peyi sa, se yon peyi ki depase difisil tande. M pral fè yon ti pale avèk M pral fè yon ti pale ak Sendwave men se yon peyi difisil. Se yon peyi difisil. Ok peyi a difisil. Bon gen plizyè mesaj ki ta fè kwè ke nèg ti makak yo ta atake Taras bon m pa gen detay sou sa nan chèche plis detay talè pou n konnen ki sa ki verite ladan l men plizyè moun sinyale sa nou ta swete ke lapolis kanmèm aranje yo donk ba yo yon ti kras konplike ok bon n ap vini sa vle di ke goumen sa l pa piti e. La police gen bagay nan menl. Rete branche nap vini. Paske ou wè anndan la police lan gen anpil pwoblèm ladann. Imajine pandan map pale la a map travay son dividal polisye ki nan ki de konivans ak chèf gang Jeff nan kanaran. Map travay sou 2 polisye Boyd pandan map pale la. Map travay as yon polisye bim pandan map pale la. Yon polisye wi ki nan gang kanaran map travay zo yo. Gon towo t pran pòz sitwayen l se misye t fè tout kontak pou Jeff. Aktyèlman la non misye la ou menm poko ka montre misye. M swete dcpj reyaji. E si semèn sa pase kòm misye pa la misye tèlman son nèg kap byen mennen. Se bwè dlo, se bwè dlo Ayiti, se manje Ayiti vin bwè dlo Ozetazini. E se misye ki tèt pansant gang Jeff la. M gen non misye, m gen foto l, m gen tout detay sou li. M kite lapolis, m ba l yon ti tan. Paske jan m di nou an, se yon ti kout men n ap bay peyi a. E n pa ka fè yon peyi konsa.